ki sou teritwa la paske bagay la vreman difisil e sitou kant yon moun nan rejyon metwopolitèn pòtoprens lan ebyen ben on en a mar wè on en a mar maten 2 septanbre 2021 an pòtoprens leve sou tansyon sitou kapital la menm paske je 9 an fanmi e alye pase a laksyon poukisa je 9 pase a laksyon se paske je 9 pèdi yon gwo solda. Yon alye nan baz krache dife ki rele Manino. Nou konnen istwa Manino a ki mouri samdi dènye nan kad yon gwo operasyon lapolis te mennen. Ebyen, m te di nou ke gen enfòmasyon ki rive jwenn mwen fè kwè ke nèg yo ap prepare yon ripòst. E ripòs la kòmanse depi avan yè je kwa paske daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou se ke yo ta sanse mete men sou yon polisye. Information que nous-mêmes nous mettions au conditionnel. Mais la véritable démonstration de la part de G9 en famille et alliés avec base crachée d'IFE, sa fête journée de septembre 2021. Et là, on se pose, ou on peut se poser certaines questions. En disant, est-ce que Jan kapital la e la getan gen yon klima pou ta di ke L'ekol la ap ouve tout bon vre Anviwon yon trantèn de jou ankò, on sè pa, men maten an, Pòtoprens leve anba dife, Pòtoprens leve sou blokaj e Pòtoprens leve anba bri bal. G9, an fanmi e alye ansanm ak krache dife, jan nou diw li pase alaksyon e tande sa. Se bal k ap rezone enpe patou nan anpil kote nan santre vil Pòtoprens paske jenèf yo menm pase alaksyon e yo montre ke yo se yon fòs. Yo revòlte pa rapò ak lanmò youn nan pwòch yo ki se Manino. E tout kote ou pase. Nou ta kapab di se blokaj total. Vwala zanmi entènot yo, aktyèlman kote nou kanpe a la n ap konstate e nou kapab di e sikilasyon e n ap gade komisarya sikilasyon ki la. N ap gade 3 blennde e n ap gade 2 blennde e simo swat e simo avèk e idmo. N ap gade lòt blennde ki nan mitan an se blennde swat. ki nan mitan. Nap gade zòn avyasyon kote ke li bare avèk yon trelè gaz mesye yo kwaze nan wout lan. Fòn di ankò yn fwa, revandikasyon an se kisa l ye? Revandikasyon an se mande jistis pou ansyen prezidan Jovenel Moïse epi mande Ariel Henry pou l kite pouvwa a prese prese. Se revandikasyon. Mesye ame yo yo fè konnen ke fòk premye minis lan kite pouvwa a pou l sekwese sinon yo pap janm debloke lari an. Èpò n di aktyèlman nap gade aviyasyon vrèman sitiyasyon li konplike pou moun anba lavil la paske se nèg jenèf yo ki ap revandike kote ke yo mande Ariel Henry pou l kite pouvwa a epi mande Aktyèlman nou sou boulva Lasalin, vrèman tou pre APN nan, n ap konstate yon trelè atout, m kapab di yon bako traktè ki yo mete, atout yon traktè ki sou li, yo mete trelè sa an kwa nan wout lan, kote ke machin pa ka pase, e se avèk anpil difikilte moto ap eseye pase. Fò n di lapolis pa ka rive pase nan espas lan tou, Tout zòn sa li sanse bloke e pa gen wout pa bwa pou moun kap frekante espas sila. Boulva Lasalin nan tou pre APN. Wala zanmi entènèt yo aktyèlman nou anba lavil la, nou aktyèlman bò mache tèt bèf kote ke nou kapab di gen yon sitiyasyon tansyon kap devlope nan zòn sa kote yon ti pil nèf boukle tout zòn nan, fèmen tout espas la nèt nan moman nap pale la antoulèka tansyon. Vwala aktyèlman nou desann o nivo de mache kwa bousal pou toujou sou gran ri pou n ap konstate kòman lari an ye fò n di ke Lari an li sanse vreman bloke nap gade tout lari an ki koman bus mesye yo bare tout lari an avek bus vreman sityasyon konplike nap gade andan mache a la pa telman gen anpil machann andan mache a vreman sityasyon li konplike moun yo kanmenm yo vin vake aktivite yo men tout lari an tout gran ri sanse bloke sanse bloke nan moman nap pale la. E se yon sitiyasyon ki vrèman difisil pou ti machann yo. Fò n di revandikasyon yo se ki sa yo? Revandikasyon ki fè koz ke lari an bloke se pou mande avèk Ariel Henry pou l kite tèt primati lan. Se pou sa revandikasyon an ye. Epi mande jistis pou ansyen prezidan Jovenel Moïse. Se pou sa ke Vwala aktyèlman nou sou boulva la salin zòn aytou mòn yo se la nou ye estasyon 1 chan kote ke nou wè gen anpil kawoutchou kap boule nan moman nap pale a la nou konnen mouvman se ki sa li ye se revandikasyon blòk jenèf lan pou mande Ariel Henry kite pouvwa a epi Mande pou jistis pou Jovenel Moïse kapab jwenn jistis. Se pou sa mouvman ap fèt nan moman nap pale la. La situation est compliquée au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Donc, pourquoi elle est là La police obligée Repliye pou kapab gen kontwòl sitiyasyon an ebyen a kan sa va sarete ou kwa ben ou sepa paske ebyen jan bagay la ye la sitiyasyon an vrèman difisil o nivo de pòroprens e ou gen presyon ke a chak jou sitiyasyon an li ap anpire nap rete swiv kòman Dosye sa li ap evolye e a chak moman genyen evolisyon nap moute sou chanèl la poun kapab pote ba ou tout enfòmasyon yo mèsi la fami kòm toujou un maksimòm de kòmantè un maksimòm de pataj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abòne ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous apresye le travay pi aprè kès kon di a la pwochèn.